Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. M fè yon ti pale nan nen, M santi son ti grip kap vini. Men pa gen pwoblèm grip, tout otan ou poko mete m kouche nap bay moun yo enfòmasyon. Se parti pou votre emission maten an lapolis nan Dèlma 33 tante devye yon kidnaping e nèg sa yo, yo michan. Nèg yo ouvè kout bal sou machin lapolis la, responsab bakòp la li blese nan men, se pa twò grav. Men gen yon bandi ki tonbe ak yon M4 ki rekipere malerezman yo ale ak moun Ki te nan men yo a. Donk se ravisè yo ale avèk moun yo kidnape a nan yon lòt machin. Mwa je regad la foto, se byen sa, wè. Lapolis, mè tou l moun di bravo. Y a yn tit video de 8 segond, nèg yo kreve ti tonton sa a li menm. Donk li pap janm fè sa ankò. Lèzotre, ben, y von dir prezan, men, tip sa li menm ki rete atè a, ben, absan pou lavi. Men yo chouchou Men yo Aka telefon mwen mwen se Ok Telefon nan yo we Ok Konsènan site solèy la batay te rude Vreman rude E se maten Yon ti kalm aparan men nou pa konnen ki sa k pral pase paske tout nèg sou pòs. Chak nèg gen yon pèspektiv, chak nèg gen yon objektif. Kèlè lobjektif de nèg Boston? Nèg Boston yo, objektif yo se pran va kay Kim nan. Tayson li menm se repouse Gabriel ale nèt sou lanmè. Pran pwojè epi. Pouse l ale nèt pou l pa jwenn kote pou li rete ankò. Pa menm bezwen pale non pou Isca nan Site Solèy, ben, paske nèg sa yo menm, se le jour et la nuit. Nou pral pati la. M kòmanse gen kèk videyo ki kòmanse vin jwenn mwen konsènan batay nan Site Solèy la. Men koute bagay yo tèlman anpil nan menm la, m gen enpresyon m ap fè yon jan pou m kapab aranje yo pou nou. Tande byen, an nou pati pou bilan batay ki te genyen yè o nivo de Site Solèy. Tande byen wi. M pral ba nou bilan nèg ki tonbe. O lala. Ba yo anpil wi. Tande byen wi sa m pral di nou la paske gen anpil enfòmasyon ki yo menm kòmanse tonbe. Banm kòmanse nan baz Mikano. Alò pou le bilan an jeneral m ta kapab di se anpe difisil de detèmine le chifr paske gen anpil moun ki pale de 22 mò. Genyen lòt moun ki di ke se 39 mò. Genyen lòt ki di se. 29 mò. Donk sa vle di ou poko gen yon chifr egzat. Men, fò m di nou byen mezanmi, G9 ranmase mò. Gabriel gen mò tou, men, m ta kapab di konparativman ak G9, ebyen, eh Gabriel pèdi mwen sòlda ke nèg sa yo. Gabriel ka pèdi yon 3, 4, 5 sòlda konsa. Epi gen plizyè blese, men ekoute! G9 ranmase kadav tankou loko. Dèdè twazyèm chèf Mikanò mouri toujou nan atak nèg yo t al fè nan Bwouklin nan. Donk, misye lage pye l. Tayson pèdi 5 sòlda. Gon premye enfòmasyon ki fè m kwè se 6. Gen youn ki di se 5. Men gon lòt arab ki di m se 9. Dezyèm chèf ki nan do l la m kwè se Ti Kervens, misye pran bal. Iska genyen 2 bèl jwè ki mouri. Yon sèten de Mana ki pran bal. Misye se yon bon sòlda. Yon sòlda. Iska renmen anpil. Moun ki konte plis mo a se Matyas. Tèt chaje. Matyas menm li plenyen anpil. Men chak tan nèg yo tonbe toujou gen plenyen. Mph. Toujou genyen plenyen paske bagay la vrèman rèd. Men ekoute nèg yo sèmante nèg Boston yo di yap pran kay Kim nan kanmenm. Se poutèt sa tout batay sa yo ap fèt. Genyen yon bakolodè. M pa konnen si foto a m byen pran l, si n ap ka wè l byen. Se pou nèg je nèf yo. Li t al kwaze. pou fè yon va pou nèg yo. Men va sa yo ta pral mete l pi ba 5 lan, prèske tou pre konbit la. Gen yon ti granmoun ki t ap kondui bakolotè sila. Sa w tande a la a, nèg je pèp yo, nèg Ti Gabriyèl yo, bay lepè sa a yon bal tèt. Mesye, nou voye lepè a mouri. Bakolodè pa blennde, e nou konnen kòman batay la rid, se konsa. Donk, lepè a mouri nan kad batay sila a, epi sa w tande a la a, batay la li menm l ap kontinye. Nèg plenn yo genyen. 9 blese, 3 mò. A gen yon nouvo bilan ki fè kwè Tayson gen 7 mò, plizyè blese, dezyèm chèf yo a, se Ti Kèvens. Mikanò, 2 mò, plizyè blese. Ti Jinyò, yon mò, plizyè blese. On ne sait pas trop konsènan Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Pele Simon, zewo blese, zewo mò. Èske nèg Pele yo te al nan batay? Ti Chinwa kay Gabriel blese trè grav. E fò n di tou gen plizyè blese. Iska 2 mò konfime. Ladan yo gen yon sèten Dejonas ak yon lòt nèg. Nan blese yo, Mana, yon sòlda Iska renmen anpil. Gen anpil lòt blese. Matyas, plis pase 13 nèg ki mouri san konte blese. Sa se yon premye bilan. Men bilan yo gen pou yo grandi kanmenm. Bilan yo, chif la kapab ogmante anpe pli ta. Pa bliye m di nou si nou pa fin twò konprann vwa a, si nou wè vwa a anpe apolonyèn, se paske mwen yon ti jan anrime. Nou pral vini tout alè konsènan batay Ti Rivyè paske yè m gen chans pale avèk yon Arab ki anba a ki te di m bagay yo rèd e nou pral gen chans pou n vini avèk de detay pou ou. Fò n di ke. Tout nèg ki te vin ede Matyas ak Iska batay, tout rete nèt pandan tout lasware paske se te estrateji k ap mennen pou nèg yo te kapab antre an granmoun. Pou le moman, èske nèg yo nan sifas reparasyon Ti Gabriyèl? Èske nèg yo nan pwent pennaliti a pou yo kapab rive nan senmèt senkant? Ebyen, te gen batay. Men fò m di nou ke. Pandan batay sa ap fèt la, sa konn rive ou wè gen yon seri de bandi ki byen ak lapolis. Sa konn rive ou wè gen yon seri de bandi ki gen de polisye kòm kouvèti. Men sa konn rive tou, jan de batay sa yo depi yo ap fèt, lapolis li menm tou li grangou mò. Tande byen sa m pral di nou an. Pandan batay sa ap fèt, anpil nèg ki blese yo nan baz Boston yo, bagay sa yo, lòt baz yo, se nan Ofatma. Anpil nan yo kouri al pran swen. Pandan nèg yo nan Ofatma a tou, lapolis tou sèke. M pa konnen si lapolis pran, m pa konnen si lapolis pa pran men, lapolis te okouran, lapolis sèke. Kounye a la m pral esplike nou yon bagay ki gen nan je pèp. Gabriel s on nèg ki nan je pèp la ki gen anpil estrateji. Tande byen sa map di nou an. Men gon on zakè, on mafya, on bad boy, on gangster. M santi ke misye konpòte tèt li an yon one man show. Se kòm yon veritable Meouin, son veritable Vladimir Poutine misye ye. A chak fwa ke genyen de zalye ki ap batay, e pi sitiyasyon an kòmanse konplike pou alye sa yo, se lè sa l met pye l atè a. Epe byen wi. Nan mitan jounen an pandan bagay la kòmanse on ti jan kòse pou Gabriel, kiyès nou konnen k al met pye l atè a souple? Izo wi. Izo voye de twa nèg. Izo Vilaj de Dye. Sa w tande a la a, bagay la chanje paske si pandan Gabriel t ap batay a nèg yo l te bay nèg yo mò san pa t genyen alye ki te vini, men imedyatman Izo vini, alò Izo pa t vini non, imedyatman Izo voye sòlda. Se tèt chaje. Gen enfòmasyon ki menm fè m kwè ke M 60 lan te debake. Men M 60 sa a, yo te mete l nan men yon sòlda kòm si sòlda sa a, ebyen pa gen anyen k ka rive. Menm lè 20 nèg ta kanpe ap file bal sou misye, swa misye vire do l ale paske se t ap enpe difisil pou ta kapab pran M 60 sila. Men kestyon m ap poze tèt mwen, kote nèg Izo yo pase? Paske lè w pran blòk Mikanò, ou pran blòk Belekou, en! Kote nèg yo pase yo vin nan batay sa mesye. Tèt chaje nèg yo tankou ameriken atè a wi. Humm bon antouka nap rete branche poun konnen kisa k pase eske Gabriel rekipere zòn yo eske nèg yo toujou kanpe la ap file kout bal sou Gabriel anba a toujou paske nou menm nou toujou pwomèt ou ke nap la poun kapab pote yon maksimòm enfòmasyon pou ou sou sa kap pase o nivo de site solèy bon. Gon ti video ki vin jwenn mwen la maten an Humm Ayy video tèt chaje wi Ayisyen yo ap tire kout wòch nan Repiblik Dominikèn E video sa se mon ami Chagui ki m la anvwaye merci beaucoup mon pote Se nan zòn Loramana yon dominiken ki pike yon ayisyen poutèt li mande touche Se sa k fè ayisyen yo anraje konsa A m p ap ba w manti Ayisyen yo yo leve kanpe. Anpil wòch tire, anpil moun ap kouri, se tèt chaje. Bon, gen yon videyo m te moutre nou yè kote ke Muscadin, misye, ah, ekskize mwa, m ta pral di misye, Mesye Muscadin, hein, le commissaire du gouvernement, eh, De Miragwàn se sa Ebyen nèg ou wè Muscadin tap mete kouche yo Nèg sa yo Yo fon fo fich Unibank Ki preske rive a on milyon goud Tande byen wi Yo fè fo fich la pou yal achte kaoutchou Ebyen moun kap vann kaoutchou a ki tèlman entèlijan Li pase kò l pa dèyè a la a, li rele pou l mande èske tranzaksyon sa a, fich tranzaksyon an se yon bon fich. Epi, yo di misye non. Epi sa w tande a la, yo rele Muscadin. E konsa yo arete nèg yo. Se konsa. Men jiska prezan m ta kapab di, kesyon an li menm l ap fè deba e l ap kontinye fè deba paske, ebyen eh anpil moun di ke ben on pe pwosede a dè arestasyon. Men. Y a une manière de faire! Ou pa kab parèt avèk gwo zam nan men w ap mete moun kouche etan ke komisè de gouvèneman. Bon, tèt chaje. Antouka, mwen m di nou ke m pa rantre nan deba ki konsène Mesye Muscadin. Nou pral kite w avèk yon envite. Se Marie Rosie Auguste Ducénat ki li menm pral pale sou batay ki te gen nan plenn nan. euh, anpil sitwayen ki kite kay yo ki jiskaprezan poko janm ka tounen. Li te nan mikwo konfrè nou yo nan Radio Ibo atravè emisyon Kisa nou vle. Jodi a, nou panse ke li ta enteresan pou nou ta retounen sou euh, dènye evenman ki pase nan La Plaine du Culte de Sac yo. Rnddh li menm li fè sòti 2 rapò sou evenman sa yo. Yon premye rapò ke li te fè sòti 10 me 2022 e jounen jodi. di a, an fèt le 27 jen dayè 2022 nou fè yon dezyèm rapò sòti e donk nou panse ke l ta enpòtan pou n ta vini dekòtike avèk piblik nou an ki sa k nan rapò sa yo, ki lekti nou nou fè de dènye evènman sa yo epi eseye konprann tou ki sa konpòteman otorite yo ye. Donk se sa ki esplike ke nou la jodi a. Bilan alourdi. Pa rapò a premye rapò e rapò e nou ka rele rapò definitif lan, bilan yo vin pi lou e sou sa k pase soti 24 pou 24 avril pou rive 6 me 2022. Donk bilan. Bandi yo fè tout tan sa a ap goumen, 24 avril pou rive 6 me, yo fè tout tan sa a yo pa t janm manke minisyon, yo fè tout tan sa a. Madan Estimab k ap voye minisyon ba yo. Antwot. Men se antwot. Antwot. Pase ke petèt ke Madan Estimab, tout enfòmasyon l parèt paske se Madan Estimab. E petèt ke se pa li menm ki premye yo, non se pa menm petèt, nou prèske sur ke se pa li menm ki premye yo. Madan Estimab t ap fè yon kou. Men li fè yon kou de mèt. Yon kou a mal pase. Lè nou wè kantite, kantite. O wi. Si sa pase, monchè. Wi, donk, wi jan n di l lan, nou konnen ke nou te genyen premye rapò nou ke n te fè sòti 10 me 2022 sou evènman yo. Men, lè sa a, fòk nou di an fèt, pou nou menm onivo de rnddh, sa k te enpòtan, se te plis gade kiyès ki pwotagonist yo, 2 gang ki t ap goumen yo, 400 mawozo avèk chen mechan, kanpe pwofil chèf 2 gang sa yo. E la pa egzanp n ap raple ke baz Chyen Mechan li dirije pa Claudy Celestin ki genyen lòt non ni tou Stevenson Pierre ki genyen jwèt non ni Chyen Mechan e ki segonde pa papa l nan baz la a savwa Jean Claude Celestin wi e papa l genyen gwo responsabilite nan baz Chyen Mechan paske tout afè lajan se papa a ki se Jean Claude Celestin ki regle tout sa. Sa vle di, pa egzanp, si w gen yon biznis ou bezwen tabli nan zòn nan, kote baz la gen fyèf li a, se Janklod Selesten pou w ale pou w al wè. E, padon, e, s on kad. Wi, on kad, egzakteman. Se pa premye fwa m tande non sa. Wi, wi, wi, wi. On kad nan Leta? Wi, wi, byen si. A, m pa twonpe m. Li nan yon ministè, li e, e tout moun konnen ke se papa. E Claudy se respè ke li ye. E tout moun konnen non sèlman non sèlman yo konnen ke l se papa Claudy Celestin men yo konnen ke l nan baz la paske yo rele l papa baz. Se sa k jwèt non pa l li menm. E menm jan an tou 400 mawozo kòm nou konnen n tou moun ki nan tèt li se Wilson Joseph ke yo rele tou lanmò san jou. Donk nan premye rapò lan sa k te enpòtan pou nou se te enpe fè istorik de gang sa yo epi Eseye rekonsitye fè yo avèk rivren yo pou n te al konprann poukisa te genyen kalte atak sa a sou popilasyon an. E lè nou te nan 10 me 2022, nou te pale de afwontman vyolan. E efektivman afwontman yo ekstrèmeman vyolan. Nou te konnen deja ke bandi yo, yo, yo tiye moun yo, yo rache yo, yo boule yo, yo, lè n di rache yo, rache yo an miyèt mòso. E genyen tou e anpil moun ki te oblije ap kouri kite kay yo, kite tout sa yo posede. E fanm ke yo vyole yo, anpil nan yo, yo fin vyole yo, yo tiye yo. Donk vreman yon e e nou ta di vyolans inouyi ki e te ap fèt la. Sepandan, nan dezyèm rapò ke nou pral vin fè 27 juin 2022 a li menm ki pral pibliye an, sa ki te pi enpòtan pou nou fwa sa a, se te vreman al Pataje avèk popilasyon an, avèk opinyon piblik lan, diferan temwanyaj ke moun yo fè devan. Paske nou di nan tèt nou ke. Nou te santi travay la pa t fini. Redi ankò? Nou te santi travay la pa t fini, k fè nou oblije al fè yon dezyèm. Anfèt, jeneralman n konn fè yon sèl rapò ki tou pran an kont. tout istorik yo, epi anplis de sa, nou konn pran kesyon temwanyaj yo. Men pliske nan nan dosye sa a, nou te tande 208 moun, e ke l te bezwen nou plis tan pou nou te trete temwanyaj e viktim sivivan yo, donk lè sa a n te di, olye pou nou kanpe premye pati ke n te gen tan trete an, an nou pibliye li, e donk n ap fè dezyèm pati sa a, ki li menm pral chita plis sou Kisa moun yo di nou? Poukisa nou li enpòtan pou nou pou n chita sou kisa moun yo di nou? N toujou di sa, dèyè chif yo se de moun, se de manman, se de papa. E donk, lè pa egzanp ou annik di ok dakò tèl evènman li bay men kisa l bay kòm kòm bilan, menm si w di ke s on bilan ki elve, li pa toujou evidan pou moun yo konprann ke se de moun w ap pale dèyè l. Men la mentnan lòske ou ka ouvè yon dokiman ki ka di w ke mwen menm mwen rele Wozi, men kisa k. pasem jou 24 avril 2022 a men ki sak pase manmanm donk nou panse ke sa li genyen plis pwa e se sak pwal eksplike ke nan dezyèm rapò la nou prezante temwanyaj yo nou prezante yon bilan definitif sètènman epi nou al gade kisa konpòteman otorite yo ye mentnan an tèm de bilan pou pi piti E vrèman, pou pi piti 191 moun mouri nan evènman sa yo. Paske kanmenm gen moun ki disparèt, lè m di disparèt lan gen moun yo boule, moun yo yo rache yo, petèt gen temwanyaj ki ka di w yo rache moun yo, men gen de moun yo boule ki disparèt ou pa menm. Si w pa jwenn yon fanmi ki ka vin rapòte w ka moun sa a, donk se yon moun ou pa p gen enfòmasyon sou li. Pa bliye tou gen moun yo jete nan pui, gen moun yo jete nan latrin. E donk si w pa, si pa genyen de moun ki ka vin di, men ki sa k pase, nou pap janm konnen. Pa egzanp, nan baz kote 400 mawozo te ale, kote ke l jwenn 17 fanm e ke yo vyole tout 17 medam yo epi yo tiye yo, an reyalite, si rivren yo, tout 17 yo. Si rivren yo pa t okouran de sa k t ap pase an, nan tèm tan de bwi, rèl etc. Donk an reyalite petèt ke se tap yon bagay ki tap pase totalman inapèsi. E pami 191 moun sa yo ki mouri an nou rive dekante 107 gason, 76 fanm, 6 ti fi avèk 2 ti gason. Donk gen 8 minè ki mouri nan evenman sa yo. Genyen pou pi piti 18 fanm ki viktim vyòl kolektif, nou sot di la 17 nan yo egzekite. Aprè vyòl lan, nou genyen tou, nou rive konte 158 timoun ke 191 moun mouri sa yo kite dèyè. Swa yo vin òfelen de youn nan paran yo oubyen yo vin òfelen de tou 2 paran yo. E pa bliye n ap pale de Ayiti, n ap pale de yon peyi kote ke se paran ki tout pou pitit ou, lekòl, manje, pran swen, E tout bagay nèt. Se paran an, sa vle di leta pa janm prezan bò kot fanmi nan leve timoun. Byennèt sosyal la, s on fake li ye. Egzakteman. Ò, gen 158 timoun pami yo yon bann ki pèdi tou de paran yo menm. 158? 158 timoun ke 191 moun sa yo mouri kite dèyè. Mentnan, akote de tout pèt imèn, tout pèt materyèl sa yo, Sa temwanyaj yo pèmèt nou wè sè ke genyen de fami antyè ki disparèt. Sa vle di de kay kote te gen manman, papa, pitit, gran pè, gran mè, tout moun mouri, kay boule, epi se fini. Dezyèmman, temwanyaj yo pèmèt nou konprann tou ke gen de paran ki asiste bandi ki ap tiye pitit yo. Gen de timoun, pami yo de timoun ki anbazaj, ki asiste bandi ki ap tiye paran yo. Genyen tou, e sa se petèt temwanyaj ki. Petèt nan temwayaj ki pi di yo, de jèn adilt ki oblije kouri kite granmoun yo nan kay yo. E la n ap pale de granmoun ki gen ant 72 e 86 lane, ki pa egzanp gen nan yo ki fè, ki te fè kriz tansyon, ki te tonbe stwok, eksetera, e donk ki pa ka deplase, e ke. Bon, se kiltirèl lakay nou, pitit yo pran yo pou yo viv avèk yo, pou yo pran swen yo tou. Kounye a la, yo rive nan yon faz kote ke y ap sibi atak e pa konsekan yo pa ka kouri avèk moun sa yo e yo oblije ale kite yo. Genyen de ka kote ke nan temwanyaj yo, moun sa yo ap di nou ke se paran yo menm ki di yo kouri chape poul ou, kouri sova pitit ou yo, ou mèt kite m, menm an sachan ke yo pwal mouri. E. Moun yo kounye a ki anfas nou k ap fè temwanyaj sa yo, yo genyen vrèman yon santiman de kilpabilite enòm, paske y ap eseye di ke yo te dwe mete manman yo sou do yo kanmèm, yo te dwe fè tout posib yo pou yo kouri avèk yo, paske tout moun sa yo, lè yo retounen nan zòn nan, yo jwenn kay boule, granmoun yo boule anndan kay yo avèk kay yo. E laplipa, nan plizyè temwanyaj yo di nou ke yo fè yo konnen ke granmoun yo, yo boule yo tou vivan. Mentnan, Sou kestyon vyòl la tou, pa egzanp, genyen yon ka ki vrèman ki vrèman touche nou tou, se le ka de yon koup ki gen yon timoun de 11 mwa e piske yo tande ke se gason ke y ap tiye, yo antann yo pou ke yo. E gason an, mari a, ap kache anba kabann nan, anba rad. Madanm nan li menm ap rete nan kay la nòmalman. Epi ap kenbe timoun nan tou paske yo konte kèlke pa sou konpasyon bandi yo lè yo pral vini yo pral wè ke se yon manman avèk yon ti bebe. Ebyen yo voye ti bebe a yon kote e mari an pratikman viv tout vyòl kolektif ke madanm ni sibi a. Donk nou ka konprann tou le pwa de la kilpabilite ka yon mari konsa ki li menm santi ke l te dwe gon bagay an plis pou l te fè pou evite ke sa rive. Donk tou sa pou n, e se sou sa yo, sou baz sa yo ke nou chita pou n di ke sa k pase nan la plèn di kil de sak la premyèman son veritab karnaj ke li ye. E dezyèman tou, tout sa yo fè n konprann tou ke Nou an fas, ankò yon fwa, de yon popilasyon ki detwit pa rapò a deferleman de vyolans sa a ke l sot sibi an e ke pa konsekan l pap kab rete konsa pou li toune paj la epi l kontinye lavi l. Li bezwen apui psikolojik, li bezwen apui finansye tou. Paske gen de moun, an fèt, ki pèdi fui travay tout ane yo. Gen de moun, se travay yo t ap travay, yo achte yon tè nan zòn nan yo konstwi kay yo e se la yap viv bandi boule kay yo rapye tè. Yo pa fòseman te gen yon kòb te sere yon kote pou yo rekòmanse pou yo rekonstwi e anpil fwa yo pa menm ka retounen paske bandi yo yo gen kontwòl zòn nan toujou. Anfèt nou prèske si ke se de moun ki pa gen kòb pou yal rekonstwi e menm si gon laj nou panse ke pami yo ki gon laj yo rive ke An reyalite, menm sa yo pa anvi al fè tou. Efò rekòmanse sa a, yo pa anvi al fè l paske se pa t sa plan yo te ye odepa. Men mentnan, an tèm de konpòteman, jan n di, an n gade ki sa konpòteman otorite yo ye. Dabò, nou genyen otorite Leta yo opliwo nivo, jiskaprezan yo poko di anyen sou la plaine du cul de sac. Y ap veye sa k ap pase Mawòk. Kilè wap Marc lap gon dyare poul fon twit. Yo pako di anyen ditou e donk nou nan yon sitiyasyon de deni, yo an fèt, yo nan yon sitiyasyon de deni vizavi de sak pase a. Mentnan ann desann nivo an pou n gade kisa lòt otorite yo fè genyen kòm konpòteman. Otorite polisyè yo e nou te gentan denonse l depi nan rapò 10 me an, depi premye jou atak la, asavò 24 avril 2022, te genyen materyèl polisye, ekipman polisye ki te itilize an ranfò a baz Chyen Mechan. N ap kanpe la pou n raple ke baz Chyen Mechan fè pati de G9 an Fanmi e Alye, e ke de manyè jeneral depi G9 an Fanmi e Alye, youn nan baz li yo, youn nan gang li yo ap goumen E lòt yo pwal pote lamen fòt. E jeneralman lè yap pote lamen fòt, yo itilize blende udmo. Se poutèt sa pou nou menm o nivo de rnddh, nou rete kwè ke udmo, materyèl udmo yo, se pou G9 an fanmi e alye ke yo ye. Sa vle di moun dwe konprann udmo a devlope yon trè bon rapò avèk de eleman. nan G9 e fanmi Ealie. Egzakteman. Yo genyen de trè bon rapò. G9 e fanmi Ealie kapab deplase ekipman sa yo. E lè, lòske nou rankontre avèk Enspeksyon Jeneral sou denonsyasyon sa a, e li di nou ke anfèt li potko okouran. Li pa ko ofisyèlman okouran ke blende udmo te sou. Premyèman. Men e pa premye fwa non. Se un, se pa premye fwa. E pa plèn di Kidsak sèlman yo site yo. Un, se pa premye fwa. Dezyèmman, dezyèmman, nou denonse l nan rapò nou ke nou achemine bay otorite yo, rapò 10 me an. E twazyèmman, se pa rnddh sèlman ki te denonse sa. Donk se yon enfòmasyon ki t ap sikile. E pa bliye. pa okouran an, yon moun, on moun nan sosyete a, on sitwayen lanbda, fanm kou gason, kapab di l pa t okouran. Men lòske se otorite w ye e ke genyen rimè sa a ki ap sikile, otomatikman ou sipoze dilijante ankèt. Paske an reyalite se tout sa n ap mande, dilijante ankèt. Paske si w pa dilijante ankèt, rimè sa a, l ap fini pa E aksepte pou vrè, tou senpleman. Mentnan, pa lasuit, apati de dezyèm pwen nan kesyon konpòteman otorite lapolis yo, yo pwal deside al fè de patwouy su le teren nan zòn kote ki gen atak yo apati de 29 avril. Sa vle di yo syamman chwazi livre popilasyon an di 24 o 29 avril. pou a bandi pou bandi fann fwa yo 29 avril kounya yo pral vin fè de ale sur le terrain de de deplasman m ta di an ekip mixte ke se pnh ke se lame ke se pnh polis administrativ lan ki li menm akonpanye de inite spesyalize pnh yo e donk ankò yn fwa pou nou menm nan rnddh nou denonse Enpri, bon, se petèt menm pa yon enpresyon, òd kareman de non-entèvansyon sa a. Paske, di 24 o 29 la, foto te gentan ap sikile sou rezo sosyo, videyo de popilasyon ki ap deplase an mas te gentan ap sikile sou rezo sosyo, e moun ke yo rache, bout, moun ki, bout. tèt moun ke yo te, bandi yo fin fè zak yo, yo pran foto yo, te gen tan ap sikile sou rezo sosyo yo, pandan se tan, pnh la kwaze ponyèt li, se jis 29 ke li pwal deside pou li ale. E, o final lè nou pale avèk yo tou sou ansanb de doperasyon ke yo fè, yo di nou ke yo fè yon trantèn doperasyon ki abouti a. Des arrestations. Yo di nou plizyè arestasyon. Men kòm nou menm onivo de rnddh fò n t al konnen konbyen arestasyon. Ebyen nou al chèche. Nou rive jwenn 3 arestasyon. E 3 moun ke n jwenn ki arete sa yo, ki dirèkteman an lyen nou ta di a evenman sa yo, se pa. chèf gang, ankenn nan gang ki t ap goumen yo, ni se pa pou di w tou de sòlda ki petèt te okipe yon gwo pòs nan mitan de gang sa yo, 400 mawozo ak chen mechan ki t ap goumen yo. Mentnan, ki sa konpòteman lajistis ye? Jouk jounen jodi a, lajistis poko ka di nou, e de manyè jeneral n ap pale la de tribinal premyè enstans Kwadèboukè, ke l se pakè a, ke l se tribinal la menm, yo poko ka di nou ki sa yo fè jiskaprezan pou mete aksyon piblik an mouvman kont bandi sa yo. ki te enplike nan karnaj plèn di kil de sak la e kounya la ann gade kijan sitiyasyon an ye nan laplèn nan se yon sitiyasyon ki trè tandi tandi premyèman paske popilasyon gen anpil moun ki retounen e popilasyon sa ki retounen nan zòn nan e yo rete ap tann ke a nenpòt ki moman kapab genyen yon atak de 400 mawozo 1, dezyèmman gen yon se yon sitiyasyon ki tandi tou paske popilasyon nan zòn nan kontinye ap sibi chas o sòsyè ke chen mechan te deside ap fè la ann fon kanpe poun raple ke 24 avril. Alò ou ensiste pou w di yo ka a nenpòt ki moman sibi atak 400 mawozo sa vle di chen mechan pap vin m pa konprann sa m ta ka konprann 400 mawozo e chen mechan. An fèt, pa bliye ke nan sa k pase la plaine du cul de sac la, se 400 mawozo k al atake chen mechan nan fyèf li. Y ale nan fyèf li nan Croix des Missions. Men, sa pèmèt mwen raple ke 24 avril, nan premye pati nan jounen an, popilasyon la plaine du cul de sac la t ap sibi atak sèlman nan men 400 mawozo. Men apati de dezyèm pati jounen an kote ke jenèf an fanmi alye pwal desann avèk blende udmo al pote la men fòt a chen mechan, chen mechan li menm pwal deside kounya la l pwal epure zòn li an tou. Sa vle di li estime moun ki trèt? Gen moun ki trèt, gen moun ki te toujou moutre ke yo notab, yo pa nan afè ak bandi, ebyen moun sa yo yo mache sistematikman al chèche yo lakay yo pou yo elimine yo. Bagay sa son gwo pwoblèm. Bagay sa son gwo pwoblèm. Bagay Bandi nan zòn epi popilasyon ap prezante kòm moun ki pa bandi a. Wi, e byen. A se yon gwo pwoblèm bagay sa ye wi. Bon bandi, an fèt pa menm kòm moun ki pa bandi, se ankò pi sa y ap prezante l nan. E tankou yo prezante l tankou bon bandi. Pa egzanp, baz Chyen Mechan. Men, non pa bon bandi, an n di kòman yo prezante l, se yon ajan de developman k ap fè sosyal. Paske lè yo bezwen peye lekòl, lè yo bezwen, lè yo gen pitit yo ki malad, yo di sa. Alò, men pwoblèm nan Wozi, map fè yon parantèz sou sa, m te di l vandredi an deja, se petèt le fèt ke otorite yo, moun kap dirije yo, yo abandone yon seri de katye, pa gen enfrastrikti de baz, yo pa gen anyen, moun yo kòmsi moun kap fè bandi a, kap fè zak la. Li konprann sa, li jwe sou psikoloji moun yo, epi l ap bay nan sa l pran an. Li sòti deyò, li pran. Li pa fòseman pran nan zòn nan, paske zòn nan deja pa genyen. Moun yo deja pa genyen. Li pran l, epi li separe yon pati, li bay lajan. Lajan petèt lajan li fè nan move kondisyon, lajan kidnaping. E ke moun sa a parapò a sitiyasyon prekarite l twouve l ladan, li pa menm gen tan pou l fè rekil pou l di men non. Moun sa li la ansanm avèm li petèt non administrasyon piblik lan konbyen yap peye on fonksyonè nan administrasyon piblik lan poul ta tèlman gen kòb epi poul vin pataje kòb lap fè yo di lap travay kòm bon sitwayen poul vin patajel avèm. Anri wi se prèske vrè sou tout sa w di yo selon mwen menm sèl bagay sè ke popilasyon ki ap pran lajan oubyen ki ap pran byen nan men Woben Dèbwa modèn sa yo, yo konnen ke se bandi ke yo ye, yo konnen ke se chwazi yo chwazi pa atake yo a moun ki nan zòn yo, nan fyèf yo, paske lè sa yo konsidere ke se nan fyèf yo se pwoteje pou yo pwoteje popilasyon ki nan fyèf yo a, e donk yo konnen tou ke se deyò. Y al atake popilasyon, lòt Ayisyen, pou yo pote lajan ba yo. Sa yo konnen l trè byen, yo aksepte l. Menm jan an tou, genyen anpil, bon, gen anpil moun tou ki viktim kidnaping, si pa lasuit yo lage, k ap di w ke, an reyalite, lè yo rantre nan zòn yo, yo rann yo kont ke y ap rantre nan yon zòn kote ke popilasyon an konnen sa k ap fèt la. Sa vle di, s on chwa ke popilasyon an fè. e pou li devlope rapò malsen sa avèk bandi paske bandi an men premye bout ou di an se tèlman vrè popilasyon an nan sitou nan zòn defavorize sa yo yo rann yo kont ke e ebyen tèlman leta absan. Tèlman leta a pa la ditou. E sesi nenpòt sa w bezwen, sa vle di menm pou w fè yon deklarasyon de nesans, ou p ap jwenn ofis eta sivil. Pa gen tribinal de pè, ou di mwen si gen yon tribinal de pè l pa itil anyen. Jounen jodi a pa egzanp, tribinal de pè nan Site Solèy pa fonksyone ditou. Men an reyalite, menm lè li t ap fonksyone gen dizan de sela, jij de pè a k te anndan tribinal lan se te sèlman yon figiran ke l te ye. Paske lòske de moun nan popilasyon gen pwoblèm e ke yo ta oze, youn nan yo ta oze ale devan jij de pè a pito olye pou l ale devan youn nan chèf gang ki ap jere Site Solèy yo, se o risk de sa vi. Se w afwon a bandi an. Se w afwon a bandi an. E se te menm ka de figi l te ye tou pou komisarya anndan Site Solèy lan tou. Donk sa vle di ke d'une part gen kote. Efektivman pa genyen otorite yo ditou, men dotrepà genyen de kote otorite yo yo vrèman e bon yo pa itil anyen, yo la men e plis dè figiran ke yo ye tou senpleman. Men eske popilasyon an li okouran, nou rete kwè ke gen vrèman anpil moun ki okouran e se sa k pral eksplike pou ki sa te genyen yon kantite moun anndan fyèf kote chen mechan ap kontwole yo ki te klèman pozisyone yo yo pa nan bandi. yo pa nan bon bandi pou yo menm ou bandi ou bandi yo pa nan jwèt avè w e donk kounye a la 24 avril nan dezyèm pati nan jounen an yo vin sibi represyon an men an reyalite nou panse ke kèlke pa se te yon represyon avèg sof ke nan mitan kawo sa nan mitan represyon avèg nenpòt moun kapab viktim nan sila yo ki te pozisyone yo kankou yo kont bandi yo kont chen mechan, ebyen, yo menm, yo menm yo sistematikman al chèche yo. E yo menm rapòte nou ke te gen bandi ki te gen de lis nan men yo menm, k ap rantre, k ap site non. Sa vle di pou yo menm, se klè ke gen de seri de moun nan kawo sa k pa t dwe sòti vivan. E sesi, e bò kote 400 mawozo, e bò kote baz chen mechan. 400 mawozo t ap chèche li menm, moun ki kapab bay chen mechan, mwayen finansyè, baz chen mechan li menm tap chèche moun ki te trayi, moun ki kapab sèvi de antèn, kòm toutè pou 400 mawozo. Ò ki sak pase? 6 me, apati de 6 me gen yon kalm aparan nan zòn nan. Men, jouk jounen jodi a nap pale la, paske tout 20 jen genyen 2 jèn ke baz chen mechan elimine nan zòn nan e yo di ke Jèn gason sa yo poukisa yap elimine yo se paske se travay siveye rapòte ke yap fè pou 400 mawozo. Donk baz chen mechan kontinye ap avèk chas o sòsyè li ya. E sa tou kenbe nou ta di tansyon sa ke nou di an ki genyen nan zòn nan. Menm jan an tou yon lòt. pwen pou nou pale de li. Imajine nou ke otorite lokal yo, lòske yo, yo menm, yo deside, dans un premier temps, yo t al wè moun, pa egzanp, ki te sou plas Klèsin yo, y al fè ti pale avèk yo, eksetera, men apre sa, yo kòmanse ap fè presyon sou yo pou yo retire kò yo kote yo ye a. Ò, gen de seri de moun, an reyalite, ki pèdi tout sa yo posede nèt. Sa vle di pa gen anyen ankò ditou. Olye y asiste yo kounye a la se choute y ap choute yo. Y ap choute yo, mande yo pou yo leve. Se kòmsi n ta di ke la, lè w la sou plas la, tout moun wè aklè ke gen yon pwoblèm ki la e ke pwoblèm nan poko janm rezoud. Men donk, leve ale, nou pa bezwen konn kote w pwale. Donk degaje w bay espas la. E menm jan an tou, nou pale avèk de moun nan popilasyon an, genyen de moun ki di nou yo menm, yo panse, yo okouran ke gen anpil moun ki retounen nan zòn nan, men bò kote pa yo, yo p ap tounen. toutotan ke lapolis pa demantle e 400 mawozo e baz chyen mechan. Men, fò n konprann tou kèlke pa, wi, li petèt rizib vrèman, men fò n konprann tou kèlke pa li fè sans lòske pa egzanp ou gen yon moun ki an aj avanse, ki konsidere ke son chans ke l te gen l te kouri la a e ke li sove, l chape poul li. Li pa pral pran chans tounen nan lanfè a ankò. Li pa pral refè sa ankò pou l mete li anba 2 bandi chak lè yo parèt nan yon zòn ap fè w kouri, se ou menm ki vin prèske kòmsi konsidere tankou yon parya nan pwòp zòn ou ke ou petèt te goumen pou te achte, pou te achte tè ou, achte kay ou oubyen konstwi kay ou oubyen menm lwe kay ou kote ou te rete a. Donk yo menm yo di ke yo pap retounen. Donk fòk nou di tou ke nou itilize rapò sa a pou nou. Kòmanse mande opinyon piblik lan panse, kòmanse panse a yon pwoblèm ki rekiran. Nou genyen de jounalis, nou genyen de pèsonalite piblik ki ap defann de bandi. Ki ap montre ke bandi yo se de sitwayen pèzib ke yo ye, bandi yo se moun ki la pou, k ap defann vizyon ke yo, anfèt, yo pa menm rele yo bandi. Se de moun ki la, k ap defann vizyon, yo gen vizyon yo pou yo defann. Edonk. Pou nou menm, se vre ke li te enpòtan pou nou te retounen sou tout temwanyaj sa yo, men nou te bezwen ka montre opinyon piblik la men sa bandi ka fè. Bandi ka kenbe yon zòn di 24 avril o 6 me y ap fè gè ladan l. Sa vle di, gen moun ki mouri kriz kadyak. Nou gen 2 ka konsa ke nou rapòte la. Gen moun ki pa ka sipòte bri bal yo. Gen moun bri bal leve li epi arè kadyak. li mouri genyen 2 moun tou ki anndan lakay yo ki pran bal mawon e sitou se 2 gwoup gang ki ap goumen ki pat janm a kour de minisyon pandan tout peryòd sa men sa bandi ka fè e donk lè nap pale de bandi nap pale de bandi ame nap pale de moun ki mete tèt yo ansanm an asosyasyon asosyasyon de malfetè e anndan yon asosyasyon de malfetè se 2 moun ki dakò ok nap fè move zak. e biten move zak yo n ap pataje l antre nou. Se de moun tou ki ap komèt de krim, se de kriminèl ke yo ye. E pami yo, genyen se de kriminèl notwò ke yo ye. E donk pa konsekan, moun sa yo, nou pa, yon moun pa ka ap prezante moun sa yo swa kòm de sitwayen pèzib ou di mwens kòm de moun ki gen vizyon. Ajan sosyo, etsetera. e ankò mwens kòm ajan sosyo, paske finalman, ki sa sosyal la ye? Mache anndan kay moun, tiye moun? Alò, men yon diskou, yon moun nan pa gang, se touye l ap touye ti vòlè. Wi, men menm la. Ki moun ki ba w dwa sa a? Kiyès ki ba w dwa sa a egzakteman? Ki ap touye ti vòlè? Ou pa lapolis, ou pa lajistis, ki jan w ap tiye ti vòlè a? E ki jan w fè gade yon moun e ke ou konsidere ke moun sa a se ti vòlè? E efektivman, jan w di l lan, ou di konn gen de seri de moun nan popilasyon ou tande k ap defann de aksyon konsa vrèman, ki ap di w ke, a nan tèl zòn, Anyen pa ka rive, nou ka dòmi a pòt ouvè si nou vle, nou mèt te lage telefòn nou atè n pa p pèdi l, paske chèf gang nan zòn nan pa vle ke. Se konsa yo prezante chen an nan zòn bò lakay li? Wi, jiskaske l moutre sa l ka fè. Paske efektivman tout lè masak la fèk kòmanse an, y ap moutre 400 mawozo kòm gwoup agresè a e ap montre chen mechan an tou kòm baz pwotektè a ki te toujou ap pwoteje fyèf li e ke pa konsekan li pa janm komèt ankenn zak kont moun ki ap viv nan fyèf li jiskaske 24 avril dan laprè midi li tounen zam ni kont pwòp moun ki nan fyèf li ke l konsidere ke fòk li te elimine. Pase moun sa yo pa ba l bakòp. Egzakteman. E donk, jan nou di an, li te enpòtan pou nou pou nou te vin fon pataje eleman sa yo avèk piblik lan. Epi, natirèlman, nan fen rapò lan nou genyen. Nou fè de rekòmandasyon. De rekòmandasyon ke nou fè. E, de manyè ase eksepsyonèl, se de rekòmandasyon ki chita sou, ki pran an kont, dizon mye, e revandikasyon popilasyon an. Pa egzanp, youn nan rekòmandasyon yo se mande otorite yo pou yo bay sivivan yo, survivants de carnage Plaine du Cul de Sac lan, yon akonpayman finansye, medikal e psikolojik. Paske, premyèman, li klè, sa ki pase nan La Plaine du Cul de Sac la, li enpitab a Leta. Se di, pa genyen kestyon al chèche kiyès ki responsab, dabò premye responsab la se leta. Toutafè. E donk premye antite tou ki sipoze moutre ke li prezan pou tout viktim sa yo, se ankò leta pou li ye. E lè sa, popilasyon li klè li menm, l ap tann yon apui finansye, medikal e sitou psikolojik. Pase jan n di l lan. Popilasyon an tann toujou. Nan men kiyès? Nan men moun sa yo k la a? E bon. Popilasyon an di men ki sa demand li ye. Pou ki sa li enpòtan pou l di men ki sa demand li ye. Wi nou konnen yo inyore yo. Men se pou yo menm pou yo pa janm di ke yo pat janm konnen ki sa demand lan te ye. Se pou yo menm pou yo pat janm di yo pat konn ki jan pou yo te ede yo. Donk sa vle di ke pou yo menm yo di men ki sa y ap tann. E nou menm nou rete kwè ke pou api psikolojik la nou soulinye l a lankwe wouj paske Yon popilasyon ki sot sibi kalte deferleman de vyolans sa a p ap kapab tounen lapaj kòm si de ryen netè e ke an septanb pa egzanp revoye, rekòmanse voye timoun lekòl, tout paran kontinye al travay. 158 òfelen sa yo nou konte a la, fòk gen yon enstans ki ta pran yo an chaj. Byensi, genyen ka pa egzanp yon ti jèn fi ki nan. nouvo segondè, mwen kwè menm, m vrèman ap pale de memwa, men sa k pral sitou atire atansyon nou sou ti jèn fi sa, dosye l lan anfèt enfòmasyon l lan nan rapò l lan, li te gentan pèdi manman l ak papa l, li t ap viv ak grann ni, e jounen jodi a l pèdi grann ni. Depi kannaj la, li ap viv kay yon zanmi, men se klè tou ke se pwovizwa, li pa ka rete kay zanmi an endefiniman, e donk pa konsekan, se de. Timoun ki bezwen yon akonpayman nan men otorite yo. Mentnan, nou fè de lòt de lòt rekòmandasyon. Nou mande otorite yo pou yo pase enstriksyon pou ke Direksyon Santral Polis Jidisyè mennen ankèt sou Carnage Plaine du Cul-de-Sac la, paske jan nou di an, nou genyen anpil krent ke jiskaprezan menm otorite polisyè yo, yo pa vrèman panche yo sou sa k pase a, dans la mesure où au plus haut niveau pa gen anyen ki di, et donc par conséquent. Se pa pwal yo menm ki pwal deside ok an al gade nou panse ke si te gen plis enterè o pli wo nivo sa tap. Se ta e manm gouvènman ou sa ta pi enterese. Byen sur e an fèt tout CSPN nan e pa bliye prezidan CSPN nan se se premye minis lan. Antouka mèsi la fami kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi aprè kèskon di a la pwochèn.